Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Ekip ki pwopoze tèt li kòm medyatè la fè yon dezyèm rankont jounen 11 out la jan Yvon Jerome te anonse sa kote ke yale nan gran ravin aprè vilaj de Dye kote yo rankontre avèk Izo ebyen se gran ravin vwasi la foto ebyen fòn di ke yo rankontre ti lapli pou kapab wè nan ki lojik pou negosye yon seselfe menm si se pou yon ti bout tan pou kapab pèmèt aktivite retounen o nivo de zòn Matisan. Ebyen, sou foto a nou ta kapab di nou jis fè yon ti konsta pou paske ou konnen nou toujou ap fè ti konsta. Nèg nou te prezante maten an ki te banm tout twal mwen an, ebyen franchman misye renmen twal li anpil paske misye gon chemiz ak yon pantalon sou li mezanmi se tèt chaje ba se se jis yn petit blag men ekoute pou lenfo. Rankont fèt, diskisyon fèt sou opòtinite oubyen posibilite pou ta kapab gen yon seselfe nan kad batay sa a ki genyen ant Gran Ravin avèk Ti Bwa, ikonpri Vilaj de Dye ki se alye Gran Ravin. Bon, e, fò m di nou ke foto moman an, yo fè l nan vilaj, yo fè l nan Gran Ravin, men m ap di nou byen ke pou sa ki gen a wè avèk Ti Bwa, yo pral rankontre ekip Krisla a, ebyen yo kapab fè yon foto wi, men se pa Krisla k ap ladann paske Krisla franchman, bon si l ladan l se ke li demanti m, men Krisla pa fin twò renmen sa n ta kapab rele one man show la. Donk se sak fè li menm ou gen dwa pa wè l sou foto a. Men foto a fèt se nan pèspektiv pou kapab montre ke gen rankont ki fèt e notab yo yo menm yo antre nan lojik sa donk y ap travay. Demen se sera peut-être le tour de Krisla nou menm sa n ta swete pou ke ebyen 3. e kote sa yo, yo deside pou kapab fè yon sese l fe. Bon brèf, nou swete nèg yo bon travay e paske se pa yon travay fasil konstitye tèt ou an medyatè pou antre nan yon batay triyangilè kote 2 fas youn ebyen. Rive konvenk 3 kan sa yo pou kapab aksepte lapè paske sa kapab rive ti lapli aksepte pou fè yon sese l few avèk krisla, krisla gen dwa dakò men sa ka rive izo pa dakò pou li menm fè yon sese l few avèk krisla sa kapab rive izo e ti lapli aksepte pou fè sakrifis lan paske se pou pèp la yap fèl. Sa kapab rive tou Krisla li menm li pa aksepte antre nan lojik sa. Antretan, dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou, genyen ebyen yon sòlda ki sanse tonbe. Misye li menm li tonbe nan bò sant spòtif Carrefour dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou. Donk yo fè tèt misye men li ta sanble ke se ta yon sòlda paske yo di. Misye pale e ke misye di li se kan vilaj de dye. Donk se yon jenn gason misye ap bwè dlo bouch li ebyen misye tonbe. Bon brèf eske misye se solda izo vre men sa nou pa konnen men se daprè enfòmasyon yo nou kapab di w ke ebyen avan yo touye misye yo fè l pale e misye di li menm li se solda izo. Men le pwoblèm, il ya un problème si nap negosye. Ebyen fòn ta fon ti poze zam yo tanzantan toujou gen yon ti serenad gen de twa kout bal se kòmsi de kan yo poko vle fè retrè eske n konprann men negosyasyon an poko vle di ke se sese l fe ki genyen o nivo de zòn sila nou pral vini kounya rapidman avèk yon video Lè m di nou Titerios s on nèg kòm si m ta kapab di w s on eleman nuizib nan batay ant Gran Ravin avèk Ti Bwa a, nou p ap kwè m. Dènyeman m te vin avèk yon videyo kote Titerios gen yon dènye pantalon 1965 sou li avèk yon kostim 1978, ebyen jounen jodi a la, Intiterior san mòd sexy. Misye mete ti pantalon jean li sou li, paske se sa Bredjenn konn mete, li mete ti chemiz li sou li, men li pa janm bliye M 30 li, M 30 li nan men l, ak 47 li nan men l, paske se la l kwè. Gon bagay pou n konprann, si yon nèg se chabon l konn fè, w ap wè li toujou renmen pye bwa, paske l ap koupe pye bwa pou l kapab fè chabon. Eske n konprann sa m ap di nou an? Si nèg la se fresko l konn vann, Wap wèl renmen glas paske se glas la poul graje poul fè fresko. Men gen de bagay yon nèg renmen humm map mande tèt mwen mesye poukisa w renmen zam nan nèg yo renmen zam nan twòp paske zam nan mesye lèl nan men w li konn vire kont ou se li k toujou vire kont ou wi ala wè lè wap mouri li pap pran pou ou non wap mouri lap ret atè a lap gade w epi advèsè ap vini lap prann epil gentan zanmi advèsè a lontan li menm ki te marye avèk ou a wi depi w tonbe ou mouri Depi wè advèsè a vin prann li gentan zanmi advèsè a lontan zam nan se pi gwo ipokrit wi titeryòs M 30 ou wè knanmen w nan papa si yon jou ou ta tonbe frèm epi enmi an gen chans poul prann se li k pral pi bon zanmi enmi an wi men antouka nèg M 30 lan ti masansè titeryòs li pa sispann fè video l paske li menm li toujou ap voye ti video pwovokasyon bay krisla gade sal fè. Èske jan de videyo sila yo pa p konstitye yon obstak la ak sa n ta kapab rele negosyasyon pou ta kapab jwenn yon sese l fe? Paske kant ou ap ridikilize advèsè la oubyen enmi an, w ap pike o vif ògèy li avèk pa mal de videyo konsa, ebyen la m ap mande m èske nèg ti bwa yo pral di bon oke n ap antre nan yon sese l fe inilateral? yon mannyè pou kapab jere popilasyon an. Wi, paske son sakrifis, moun yo plis pase nou, moun yo bezwen al nan ti aktivite yo, chak nèg kapab jere zòn yo epi moun yo yo menm yo jere afè yo tou. Paske fò m di nou, jan balay la a se kòm si se istwa taliban avèk ameriken yo. Ameriken yo an Afganistan, taliban yo ap vale tèren, Neg ya ap poze bonm yap negosye avek les etats unis frem. Pandan yap negosye wi yap poze bonm sa vle di menm lè ou wè ta kapab genyen yon sese le feu men tout neg ap toujou veye zòn yo paske se konsa bagay la ye ebyen sè s ki se pas ou byen sè s ki va se pase o nivo de martisan. Fòn di nou ke dosye sa genyen ansyen senatè youri latortu ki pale sou li e li swete ke pou ke leta fè kelke choz on lekout. Dènyèman, nou te fè rekòmandasyon sou kesyon sa a. Men, ankò yon fwa, n ap envite lapolis konprann sa k ap pase a pou ke operasyon ke y ap fè a yo byen mennen yo e egalman chèf gouvènman an, Ariel Henry ke lotre jou nou te rankontre e ki te di nou lendi tout bagay ap rezoud Matisan. E mwen te di l, mwen te ri paske tout bagay pa ka rezoud konsa. Se yon bagay ki mande tan, li mande preparasyon. Premye bagay ke m ap di, pwoblèm lan se pa wout la. Se pa sou wout la. Pwoblèm lan, gen 3 diferan gang k ap batay pou yo genyen okipasyon teritwa sa a ki se wout la. E jodi a lapolis dwe prepare l. Gouvènman dwe bay ekipman a lapolis, yo dwe ba l kòb entelijans, lapolis dwe fè yon redeplwaman paske gen anpil moun ki abitye nan zòn nan, yo dwe fè yon redeplwaman avèk dòt polisye pou yo fè operasyon yo nan lye kote ke gang yo ye. Se pa sou wout la. Si w fè l sou wout la. Y ap retounen lakay yo e apre y ap vini ankò. Menm jan lòtre jou nou wè lapolis voye 3 tank, 3 blende, epi sa k pase? Plis moun tonbe e moun pa ka pase. Donk fò yo fè operasyon yo nan lye kote ke bandi yo soti yo pou ke Yo ka mete on fen a kesyon an. Poukisa mouche sa vin pale sou moun la nèg sa yo pou mal nou fè peyi a se otan de kòmantè paske mwen je kòm lenpresyon a chak fwa ke ou mete on seri de nèg nan opozisyon an ou ba yo pale ebyen se kritik partou men nou konn on bagay mezanmi nou rive nan on moman kote ke peyi a bezwen pou tout pitit li konpoze ansanm premyè moun map di paske gon moun nou plis rayi Li rele André Michel. Fò n aksepte pou n konpoze avèk li. Fò n aksepte pou n konpoze avèk Youri Latortue. Fò n aksepte pou n konpoze avèk Don Kato. Fò n aksepte pou n konpoze avèk peyizan ki pi mal la. Fò n aksepte pou n konpoze avèk bandi yo tou. Se tout moun, jan Ayiti ye la jounen jodi a, ki pou antre nan ansanm nan. Paske yo tout se eleman. Bandi, nèg nan sektè prive, nèg ki ap bay zam, nèg tout nèg sa yo na pran konsyans epi pou n di an n rederape peyi a non. Hein? Sa n wè? M panse e pwopozisyon sa a li pa endesant kwa. Bon, antouka PM, ou te pale wi, ou te di ke pral gen bagay ki pral fèt sou kesyon Matisan an, petèt ou ka bliye. Ban m fè w sonje non. Mwen pa janm di ke tout bagay fasil nan peyi an. La preuve se ke m pa dòmi anpil. M son nèg ki renmen kabann mwen, men depi ke m nan bagay premye minis la, m dòmi trè peu. M pale anpil. Mwen m dispoze a pale avèk anpil moun. Men youn nan bagay ke nou pap fè. Nou pap separe leta bay gang. Nou pap finanse gang. Nou pap aksepte ke la fò le monopole de la force s nan lòt men ke nan leta. Tout moun ki gen zam. Ke leta se leta e leta ap egzèse wòl li. Tout moun ki kanpe anfas leta a, yo pap ka rete kanpe lontan. Tout moun ki vle afwonte leta, y ap jwenn yon repons pwopòsyonèl a afwontman yo. Le PM nan pa manti, men pou le moman nou kapab di Li poko bay verite paske yo poko pase a laksyon. Pokwa le gouvernement fè le gwo do pa rapò ak sa kap pase nan Matisan PM? Moun mouri nou pa di anyen. Eske se nan menm lojik la nou ye? Ebyen antouka merci e m espere tout moun kapab konprann. Merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dire que vous appreciez le travail.